Medam ti mesye salut a tous byenvni nan program nou jounen an pou yon nouvo video jodi a nou pral wè nan quick book 21 nou pral wè kòman ke lòske nou fè yon fakti a kredi kòman nou dwe resevwa lajan an e si nou pat gen yon kont dedye poun kapab resevwa lajan kòman nou dwe resevwal e lè nou fè fakti sonje ke nou gen 2 tip de fakti ke nou fè gen yon fakti a kredi e yon fakti kach. Lè nou vann kach, nou fè fakti resu. Lè nou vann a kredi, nou bay moun nan yon fakti, invoice, kòm sa moun nan kapab, lè l peye nou, nou ap montre w kòman pou w kapab resevwa lajan an. E si moun nan peye w an plizyè etap, kòman pou w fè. Bon, dabò, ke nou sonje ke l te mete nan ikòn yo fason pou nou fè fakti yo. Donk nou gen fakti a la epi nou gen resi kach la la vant kach ke nou te mete kote ou ap gade la la si nou vle n ap ba w yon sòt de de ok n ap montre w egzatteman la nou te fè fakti epi la nou fè vant kach se menm kote a la se la kote k make estimate la se devi la se fakti invòs se a kredi epi sa se resi Kach ke li ye. Wala, nan sa la. Donk, nou pa fè fakti e invoice ke nou te mete an ou a. E nou klike sou invoice nou. Nou gen yon modèl de fakti ke nou te gentan prepare. E pi, nan pran yon nouvo kliyan, pa ekzanp. Yon nouvo kliyan, se jis pou nou kapab konprann sa nan ap di yo a. Nan pran yon nouvo kliyan ke nan ap rele Paul. Ok? E pi, nou kreye yon kont an dola pou li. Nou fè kwik sètòp. Nou vann pòl, pa egzanp, nou toujou nan travo, nou fè dè finisyon pou li menm, e a 15, ki monte 1500 dola kòm sa. Ok. Nou fèmen lòt pòl dwe nou 1500 dola. Si nou vle wè, pa egzanp, tout lis de kliyan ki dwe nou, e kòm sa nou menm nou pa al nan kase tèt nou pou nou konnen kiyès ki dwe nou mwa sa, kiyès ki dwe nou, eksetera, n ale nan rapò a. Nou fè yon report. E pi nou ale nan customer and receivable. Sa di, de kliyan ke nou gen pou nou resevwa, nou ale a dwat. E pi nou ale nan open invoice. Ok, nou klike li. E pi nou jwenn tout lis moun ki ke nou vann a kredi ki dwe nou. Konprann? Epi la kounye a la, wala, sa e tout moun ki dwe non w la pou nou wè l ase byen. Epi la kounye a la, nou menm nou chache e moun ki dwe non w la, egzanp, Pòl, se a dènye moun ki dwe nou se Pòl. Ok, nou wè e Pòl anba, li dwe nou 1500 dola. Donk, o total de lansanm de moun ki dwe nou, tout fakti a nèt se 3.813, se lansanm de moun ki dwe nou. Men, Paul li menm li dwe nou 1.500 dola. Si nou vle jwenn fakti a, nou annik klike sou li, epi l ap ba nou fakti Paul la otomatikman. Ok? Donk, lòske nou fini avèk Paul kounya la, Kòman nou pral fè pou nou resevwa lajan nan men Pòl? Gen plizyè fason nou kapab fè pou nou kapab konnen kòman nou kapab fè pou nou resevwa lajan. Si w vle, pa egzanp, ale nan yon kont, nou fè, pa egzanp, receive payment isi la, ok, resevwa peman, nou ale la pou nou kapab resevwa lajan. Men avan tou, nou kapab fè Facebook di yon jan, pa egzanp, lèske nou resevwa lajan nan ki kont. Li dwe ale? Eske se kont a resevwa? Oubyen eske li dwe ale nan yon kont labank dirèk ke nou dedye a sla? Nou pral gade nan Edit Preferans. Edit Preferans. Epi kounye a la, n ale nan Pèman. Epi nou pa pran My Preferans, nou pran Preferans Company. Nou wè ke premye Automatically Apply Payment sa di ke depi moun nan peye, Donk, li tou aplike pèman egzakteman sou kont lan. Dezyèm nan se kalkil otomatik de pèman an. Sa di si moun nan pa egzanp peye plizyè etap, donk imedyatman ke li fè yon kalkil otomatik. Epi twazyèm nan, nan ki kont ke li pral ye. Eske se nan yn depozit kont, yn depozit se kont a depoze, e apre lè w fin pran. Lò a la fen di mwa ou pral depoze lajan w, donk ou ale nan kont a depoze a, ou al depoze l nan bank. Men nou gen dwa fè yon sòt ke nou depoze li nan yon kont dirèkteman ke nou dedye a sla. Ou konprann? E pa egzanp la nou klike la nou wè ke nou te fè l ke nou ale nan yon kont pa egzanp reçu de paiement etc. Ke se la nou pale lè nou wè. Ok nap kite sa pou l'instant konsa, nou pral resevwa lajan de la part de Paul. Nan tèl dat, nan menm jou a pa egzanp, nou te fè fakti a, Paul ba nou, olyel ba nou 1500 dola kel te dwe nou, paske se sa le calcul automatique la, li tou koche sa, nap dekoche li, epi Paul pa peye nou tout lajan, supposons ke Paul peye nou 500 dola. Nan 500 dola. Ok nou make 500 dola li peye nou kach nou tcheke kach si te peye nou pa chek nou tap tcheke chek epi la nou mete nimewo chek la ok gade byen la nou mete nimewo chek la men kom pòl peye nou kach 500 dola nou tcheke 500 dola ann gade kibò depozit la ale loske li peye nou kach la eske li nan kont kès nou oubyen eske se nan kont unibank eske li nan oun depozit kont ke li ye fò nou gade byen nan ki kont ke lap depozit la. Kont kè sa yon kont kach ke li ye. Ok. Men kont Unibank lan, on gen dwa tou di ke kòb sa depi nou pran li, nou pral depoze li direkteman san nou pa bezwen al fè nan oun depozit kont, sa vle di yon kont a depoze, apre nou pral fè transfè etc. Donk, nou di ke pa egzanp, kòb sa, kach la, nan voye l nan Unibank direkteman. Imedyatman, nou fè save and close, nou fini. Epi nou konnen ke kòb sa li menm li peye li gen ton balans de 1000 dola. Li peye nou 500 dola eplay epi li rete 1000 dola. Ok. Men kòman nou fè? Pa egzanp, nou bay moun nan fakti a, men lè nou bal fakti a, li make nan fakti a, pèman eplay, de 500 dola. Men sipozon ke pa egzanp nan demen si Dye ve li vin parèt ankò li ba nou 300 dola sou lajan ok n ap toujou ale nou gen menm nimewo fakti sa nimewo fakti a se 10 25 nan dat nou te fè l de 2 8 2021 demen li parèt li peye nou ankò 300 dola ok nan resi demen nou ale ankò resi an kach ankò nou peye li, men nan dat ke nou peye la, nou pa peye l nan dat 2, se pa menm ke l ap peye nou nan dat 3, nou chwazi dat la, se trè enpòtan pou dat la paske sa pèmèt nou, ou konprann, konnen kilè moun nan te peye nou epi plizyè resu ke n ap ba li. Nou toujou voye li, e la nou pa fè eplay pèman lan ankò, nou dekwoche sa a, epi nou di ke li peye nou 300 dola nan dat le 3 ok epi nan 300 dola ok otomatikman li kalkile l pou nou isi la li di nou ke li vèse 300 dola epi nou fè save and close Lè nou gade nan fakti a, nou wè ke kounye a la fakti a, li genyen 500 dola plis 300 dola, sa fè 800 dola. Nan menm fakti la, li rete 700 dola pou li. Men sonje ke, olye ke pa egzanp nou te bay moun nan yon premye fakti, li vin peye nan yon dezyèm, nou gen dwa ba li nan menm fakti a, men kòman moun nan fè wè, pa egzanp, yon lè li te bay 500 dola, yon lòt lè li te bay 300 dola. La kounye a la. Fò nou reflechi pou nou wè kijan nou pral bal. Chak tan li ba yon bagay, nou bal yon resu. Akonpanye de fakti a. E n ale nan report, isit, anwo. N ale nan report, epi nou fè transaksyon history. Nan transaksyon history, nou wè pa egzanp, a de fwa ke moun nan li menm li te ba nou, nou te bal, e. Resu. Pa ekzanp, youn an 500 dola, li te gen yon balans de 1000 dola, epi dezyèm pèman, li gen yon balans de 700 dola, li te peye 300 dola. Kote ke nou wè ke, pa ekzanp, nan report la, e nou ale nan report, epi li ba nou transaction history, li ba nou, pa ekzanp, premye fwa ke nou te peye, montan de 500 dola, epi dezyèm fwa, dezyèm pèman, le 3. Nou peye 300 dola, e son rès balans toujou. Si nou vle ale nan fakti la, e si nou pa t jwenn fakti a, nou gen dwa ale nan fakti la pou nou wè vrèman, e oubyen nan pèman an, e pou nou wè vrèman gwo tou, epi li ba nou nan resu pèman an. Ke nou wè ke resu a, pa egzanp, le 3, e li te peye 300 dola. Pa egzanp, resu sa yo, nou kapab enprime l bay kliyan an ansanm avèk fakti la. Fakti a toujou rete nan dat la, men ke resu a li menm kòm Resi de pèman ke moun nan jwenn nan su fakti la, dat la chanje paske e pa menm dat li ba ou an. Fakti a, dat la pa gen dwa chanje. Donk, sa ke nou fè, nou ale toujou nan report, nan report sa nou te fè transaksyon pou nou te wè l. Kounye a, nou gen dwa ale pa egzanp nan formatting e pi kounye a nou gen dwa nan resu a, sa se QuickBook 21 ki pèmèt nou fè sa. Nou gen dwa e. Sòti yon sòt de resu pou li menm. Swa nou fè yon preview pou nou wè resu a. Pa egzanp, nou wè resu a, an angle li make payment receipt, li make non antrepriz ou a, plis li make non moun nan, Paul, epi li make dat la, epi metòd ke li te peye a, epi isi la, li make fakti, dat fakti, dat fakti la, nimewo fakti la, epi li make montan ke moun nan li dwe, epi pèman ke li te bay la. Donk chak restu sa yo kapab sòti yo. Si nou vle pa egzanp kòstomize fakti la, pa egzanp nou gen dwa fè yon lòt modèl de fakti. Pa egzanp nou mete an franse ladann oubyen kreyòl jan nou vle, nou fè yon kopi epi kounye a la nan pati sa nan dat pèman restu a nou make an franse. Resu de Li make resu de pèman. Resu de pèman, dat, metòd pèman metòd la, nou gen dwa kite si nou vle, montan nou gen dwa chanje li. Ekzanp montan nou make montan montan di pèman. Nou fè l an fransè si nou vle. Kapab chanje modèl fakti a. Total montan fakti la. Bèl koul pa parèt ankò. Modèl fakti a nou wè a dwat la li gentan chanje estil la. Sa se montan total di. Ok. Bon, chèk nimewo tout sa moun nan kapab konprann ni. E pi kounye a la nou ale nan estil de prent, kolòn, Sa yo pa chanje, nou fè ok. E pi, kounye a la, lè nou ale nan sa la, nou jwenn dezyèm sa la. Si nou vle bal yon non tou, pa egzanp, nou wè li, pa egzanp, nou fè yon preview, nou wè reçu de pèman ke nou fè a. Si nou vle bal yon non, yon lòt non tou, nou te gen dwa bal yon lòt non. Olye nou fè, olye nou fè kopi, nou bal yon lòt non. La nou kounye a la, nou fè preview, nou konnen swa nou gen dwa anrejistre fakti sa a pou nou menm, Oubyen nou ba l kliyan an li, nou fè l konnen ke li peye 300 dola sou 1000 dola ke li te dwe nan dezyèm vèsman an. Donk sa se yon mwayen ke nou kapab fè pou nou kapab pwouve moun nan ke li te bay yon resu san ke nou pa bezwen pral nan chanje fakti oubyen chanje dat fakti. Sa fè, se pa fezab. Lè moun nan peye yon montan, nou ba l yon resu sou montan ke l peye a avèk balans ke li dwe a. Ok, nou fèmen sa. Epi, pa egzanp, moun nan pral vin peye w yon dènye fakti, menm bagay la, ou sonje ke l rete 700 dola, moun nan vin fin peye tout fakti a nèt, ou ale nan menn nan toujou, epi ou ale nan Receive Payment, epi sa e 700 dola, li fè kalkil la otomatik, ok, nan dat 6, oubyen nan dat 8, ok. Moun nan fin peye w rès balans lan la, lè nou gade an, lè nou gade a dwat, nou wè ke moun nan peye w 700 dola la, epi balans lan ap vin a zewo. Ok, men se toujou nan menm fakti 10 26 la ke l peye. Ok, la, sof ke se dat de pèman an ki chanje. Sa nou fè, ok. nou fèmen l, epi kounye a nou jwenn yon fakti peye. Si nou fè pa egzanp nan Formatting epi n ale nan Preview, n ap wè ke li make fakti peye li regle a se moman la, moun nan li peye, li make dat ke moun nan peye fakti la definitivman, men dat ke fakti a fèt la toujou rete le 2 uit 2021 avèk menm nimewo fakti a san l pa chanje. Sonje byen sa ke m te di nou, w konprann? Tout antan ke wap ba nou fakti, menm si ou ba l yon kopi fakti a, men fò w ba l yon resi pou l wè pa egzanp ki montan ke l te peye a, epi ki montan, paske chak fwa ke ou fè fakti, moun nan fè yon pèman, e, donk ou te ba l yon premye kopi de pèman ki te mete balans la, ou ba l menm kopi de montan an, men avèk yon resi a lapui pou l di ke ki montan ke l te peye. Paske lò ou fè pa egzanp, ou fè receive payment la, ou resevwa pèman nan men moun nan, Menm nimewo fakti a toujou rete, menm dat la toujou rete, sof ke montan li diferan. Donk sa vle di ke ou te ba l yon premye fakti, ou ba l yon dezyèm, ou ba l yon twazyèm, montan chak fakti sa yo diferan, pou l wè ki montan ke l te peye, fò w ba l yon resi pou w wè. Bon, pa egzanp, nan dènye resi a, n ap toujou fè report, epi n ale nan transaksyon istori, epi nou wè nan transaksyon istori a. Lè nou monte sa, nou wè li fè 3 pèman. Pa egzanp, chak pèman sa yo, yo diferan. Ou konprann? Si ou vle ale, pa egzanp, sòti premye vèsman an pou li, ou ale nan Go To, ok, li ba w premye a. Lèfini, menm jan n te di toutalè a la, si ou vle, pa egzanp, enprime li, ou gen dwa enprime l. Ou ale nan Formatting, ou fè enprime, ou sòti li. Mwen enprime l, eksetera. Ou gen dwa tou, tou enprime l nan sa la. Pa egzanp, lè w wè l la, pa egzanp, ou annik fè print. Epi kounye a la, ou fè preview, l ap montre w egzakteman tout istorik ke moun nan te peye, egzakteman e a kèl dat ke l te peye. Sa se tout istwa. Si w vle bay yo grenn pa grenn, ou ale yo grenn pa grenn, oubyen si w vle enprime tout, ou enprime tout. Li bay egzanp la, Nan 1500 dola, li te ba yon premye vèsman 2000, dezyèm vèsman 2700. Konprann? E nan dat ke li te peye, li te peye, fè vèsman yo la. Ok? Vwala, mwen kwè ke se la ke n ap kanpe, epi n ap retounen pou yon lòt videyo ankò pou n kapab montre nou ti taktik pou nou travay su fakti yo. Epi pa bliye, si sa ap fè w plezi, Ban nou ti like, fè kòmantè, si w pa konprann yon bagay mande nou li epi abòne w a chèn nan ou kapab enterese nou fè bokou plis videyo pou ou menm pou w kapab familyarize w avèk quickbooks epi kounye a la nou menm n ap kapab fè lòt ti videyo ankò pou ou menm pou enterese w.